Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nan kad emisyon sila nou pa pral pale anpil nou pral pèmèt ke gen yon balans ki fèt pwiske nou te deja pase voice TT an teriel konsènan seksi teriel ki akize seksi ki li menm ta fè pati gang vilaj de dye e jounen jodi a la seksi monte pou kapab reponn ak sa nou ta kapab rele detraktè. Men pou nou kapab tout afè konplè n ap retande pozisyon Teriel lan, denosyasyon li fè ki konsène Sexy, epi apre n ap vini avèk repons Sexy an ki dire anviwon 8 minit. Men kite m di nou, youn akize, lòt la aladefansiv. Nou pral gen chans tande. N ap tande tou de moun yo. Men ekoute, gon moun nan akizasyon li an, m ta kapab di, li vini avèk de zeleman pou di ke l pa gon dosye vid nan men l. E lòt la ou pral gen chans tande l tou. Sa l ap di yo, èske nou ta kapab rele sa yon sòt de parad pou defann tèt li? Men ekoute, m deja di nou ke. Siw pran sanw pou tande sa Sexy ap di yo, m pa konnen si Sexy pa yon abitye nan pale nan laprès, li pa di twòp bagay ki pou defann li. Sof ke li anonse ke avoka li pral nan dcpj patati patata. Men ekout, m te sèlman swete ke Sexy Di reyalite an. Pa egzanp, Ekoute, on m'a accusé que mwen menm m konn ale nan Vilaj de Dye. Ekoute, se pou m di ke m pa konn al nan Vilaj de Dye. Mwen sèlman konn ale nan Vilaj de Dye se lè gen pwogram patati patata. Li pa evoke sa atravè repons li an. Donk, m ta kapab di men pe dan la konfizyon. Mh. Men, annou tande Tete dabò, epi apre n ap vini avèk repons Sexy a epi ou menm ou pral fè dediksyon paw tou m pa konnen si lap parèy menm jan ak pam nan. Pandan map pale avèl la sexy misye pa fè piblisite ankò gen radyo ki konn rele misye wi pou anbochel e misye tèlman son nèg kòmsil konn sa lap fè a misye li toujou ap fè des egzijans extra ordinaire. Enben, enfòmasyon m genyen, depi mwa jiyè, misye gen lè t al nan yon pwogram anba a nan vilaj, epi lè misye rive lotbò a, misye wè ba a gen yon ti kras wòz, misye gen lè pa vle retounen ankò deyò. Misye fè yon ti tan Gran Ravin, misye desann nan Vilaj de Dye, yo bay misye fanm Yo ba l kay, yo ba l lajan, misye entegre baz la kounye a yo ba l zam. Pandan m ap pale avè n la Sexy, misye se yon manb aktif nan 5 segond, Vilaj de Dye, nan gang Izo ap dirije. Tande la sosyete. Epi m wè gon nèg ka yon manch long nan men li e misye ap fè pòs bòy DH lan Avèk 3 lòt nèg. Lè m fon kou tèt pou m wè ki sitwa a yo konnen m anfas nèg yo wi mwen m di w wè yo pa wè m epi lè m fon kou tèt pou m di men ki sitwayen sa a kiyès li ye lasosyete yon atis peyi ankò. Publicist nèg ki trè profesyonèl wi. Dayè son nèg ki gen kontra avèk 2 konpayi nan peyi a pandan pil tan wi. Publicist. Ou imajine ke nèg sa a ki entegre yon konpayi ki poul fè piblisite epi kounye a ou wè ki nan gang Se sak fè gon pakèt anplwaye kap kidnape nou al konnen yo kidnape non. M te dou aprè midi a ou wè m santem pa ok men m di sim pa vin pale ak peyi an m pa vle pou m ta fè rès moman yo m pa pale e menm sim pa ta bon menm sim ta mouri sonje m te di verite sa paske Ayiti destabilize, se paske nos swadizan dirijan yo iresponsab. Apa m di w dcpj arete Ed Laza yo libere l, sa vle sa pwouve m ke dcpj pa konn pa mennen ankèt sou moun yo. M klè sou sa. Pa gen ankenn bagay nèg pale ekri m di a te te pa fè sa, m pa fè anyen non. Paske si n arete Ed Laza n libere l, sa pwouve ke n pa gen enfòmasyon sou moun yo. Osi simple que ça. Alos ke mwen menm jodi a m di w misye son kidnapè. M klè sou sa m fini avè l. Ok. E si w al kounye a w ap jwenn misye nan baz izo. 5 segond. Ekoute. Lè kounye a m rive m ap gade kiyès ki atè a. Publicis peyi a Bagay sa a sezi. Bon lè m pale bagay sa a se ti gout dlo wi nèg ta al pran. Ebyen TT vin di n jodi a misye pa sèlman animatè peyi a misye tou son kidnapè. Al gade videyo sa a, sa a se Ed Lazarre ki la a ki sou ekran an ki a pil lajan sa a nan men l sou tiktok. Paske mwen menm, chak sa m wè, gon jan m wè yo ki petèt ou menm ou pa wè yo konsa. Men lè m wè yo, m pa sèlman wè yo m gade, m wè yo e m al chèche, m al mennen ankèt sou yo. Efektivman, Ed Lazar misye nan kidnaping. E gen de bagay m gen dwa poko vle di, men m ap di. Genyen plizyè ka danlèvman ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan, tande la sosyete! Genyen plizyè ka danlèvman ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan, Lè viktim nan gade kiyès ki sou volan an k ap kondui, k ap rantre gran ravin, Ed Lazare. Yo rele m Theriel Thelus Okay. Maïtza, Bon, m swete ke nèg yo prudan. M swete yo prudan. Paske gon bagay ke, petèt m a vin sou sa demen, si Bondye fè ke m plizoumwen. Ok. Gon kriz la nan mizik a nan endistri mizikal ayisyèn nan la. Ou pral wè nan fen ane sa gen anpil djaz ki pap ka al evolye an Ayiti. Ou konn rezon an? Talè map montre w foto Ed Ayiti Libere. Tande byen wi. Ou pral wè nan fen ane a la gon pakèt djaz ki abityèlman al jwe an Ayiti pap kapab al evolye an Ayiti. Ou konn pou ki sa? Paske tout bòs djaz sa yo, se yon seri de nèg aktyèlman la ki anba sanksyon peyi Etazini, peyi Kanada. M pral di nou yon lòt bagay nou pral sezi toujou wi. Mwen di w ke plizyè moun yo kidnape nan rejyon metwopolitèn nan, kiyès ki sou volan an k ap rantre Gran Ravin? Èd Lazare. Kiyès misye ye animatè peyi a. Bonjour so nou la ebyen nap kenbe bon vrè non mwen se Ralph Theodore tout moun konnen m sou non sexy l'artiste e m fèt sat ok sou komin cité soleil deja nan yon fanmi de 4 anfan Sexy se Sexy fè tout etid klasik li, primè, Sexy son inivèsitè, Sexy son pwofesyonèl, Sexy etidye kominikasyon fransèz e jounalism, Sexy fè ar dramatik, Sexy etidye marketing, m pran fòmasyon an dwa an tou sa. Donk Sexy son pè, on pè de fami, donk an gwo, an gwo si pou m pale de Sexy an gwo se sa. Eske ou konnen gen yon rimè kap kouri sou ou? Wi, e menm jan tout moun, menm jan fanatik yo, se pandan m chita epi tout moun ap rele m, y ap di m yo men, men, men, men, men y ap pale de mwen nan yon emisyon. E yon emisyon ke a konnen TT, yon jounalis fè. sou mwen ki ki entèprete mwen vreman an difamasyon total ki avan tou m pot ko ka pale m pot ko ka fè entèvansyon m panse se premye entèvansyon ke m fè ki petèt ki ki ki ki videyo kwa an gwo. Donk, enfòmasyon sa li vreman, li vreman deranjan, li vreman deranje m, li deranje fanmi mwen, li deranje tout moun, li deranje tout yon sosyete. E deja m panse ke si jodi an, sa yo repwoche m nan, m panse ke kote m fèt la si m ta gen pou m ta sa, e m panse m t ap, kote m grandi a m t ap sa tou. Misye di anpil koze kote m tande misye di ke mwen se kidnapè, mwen se bandi, mwen nan 5 segond, mwen abite vilaj. Bagay sa oblije fè m souri paske. Deja tout moun, m la m atè a la nan Dèlma 32, nan yon sans m ap drive, tout moun ap wè m nan Dèlma 32, m ka anlbe m Petyonvil, e m ap vire, m ap enjoy mwen menn, e m pa wè kote m, anpil moun ka, anpil fanatik, anpil moun ka di bon yo wè Sexy Dèlma, yo wè m Petyonvil, yo wè m dis, yo wè m dat, yo wè m tout kote ap drive atè a avèk zanmi mwen m ap trip, so anpil moun ka, ka, ka pale de sa. So, kesyon zam nan tou. Bon mezanmi m son nèg men m deja map goumen pou fè moun ri, pou bay timoun, jèn, granmoun plezi. E mwen m son nèg a zye pam men m pa menm ka wè san, m pa menm ka wè mò, men m ta pral kenbe yon zam nan menm, misye di m gen zam nan menm map fè pòs sesi sela bòs isi bòs lòt m ap gwo manch long. Donk Deja poukisa imaj sa yo, m panse si yon moun ta wè Sexy a gwo manch nan men l, se sûr ke moun sa yo t ap gentan lage foto sa yo pou yo fè vyouz, pou yo pou yo montre Sexy a zam nan men l, Sexy ap fè pòz, Sexy bandi, Sexy dis, Sexy dat. Donk deja s on s on enfòmasyon m ap m ap demanti, ok. sou rezo a, sou tout paj tout kote pou y ap di m ke seksi a zam, seksi bandi, seksi di, seksi dat, seksi nan vilaj. Dayè, dayè, m se yon nèg k ap mal viv deja. On moun ka repwoche m paske m ap mete, m detwi karyè m nan yon sans, paske m pa pran karyè m oserye, m ap fè dezòd nan karyè m. yon moun ka repwoche m sa. Men, di m ke m se, se, se, se bandi, bon, mezanmi, ki, pou m ta bandi, deya, dayè, m gen dezan, m pa ka gen yon machin m ap ye. Se moto m ap pran. Dèfwa pou m pran yon moto, se, se, se kas m oblije mete Pou m ta bandi, pou m pa ta gen yon machin m ap woule, pou m pa ta gen yon kay m ap rete, se monte desann m ap fè menn, se tanto m dòmi kay zanmi sa, tanto m dòmi kay zanmi sa, menm yon kay mwen m pa ka, menm kay mwen m ka di ke m pa ka, m pa ka, m pa ka lwe yon apatman yon kote m rete pou m ap byen pase menn. So li, li, li, li di, li di pou mwen menn, so li, li, li deranje m anpil. Donk sa ki, sa ki esansyèl se. Se yon ti entèvyou ekskizif m ap bay an atandan ke avoka mwen ale sou dosye a pou y al pou ekri dcpj petèt. Bon, byen si yo fè yo ekri dcpj pou yo voye yon lèt pou m pran randevou nan dcpj avèk avoka mwen. Donk, m demanti enfòmasyon sa a totalman. Donk, mezanmi li di pou 15 an de karyè. De 10 a 15 èd karyè ke m ap bati pou li detwi nan yn èd tan, dezèd tan. So, se yon mechanste enòm. Donk, dezole. So, sa pou fèt la vreman se, se, se entèvyou, se pale, se bay de entèvyou e ale dcpj pou, pou jere dosye sa, pou, pou non sa t gentan sal la deja, pou omwen pou, pou gon klarte de, de, de tou sa ke, e, e, mesye an di an, jounalis an di Rete tann tout demanti ke ke la jistis genyen poul fè, avoka mwen genyen poul bay. So rete tèt frèt men tout enfòmasyon t genyen pou vini, tout sa t genyen pou bay ap bay. Donk se sa a man. Ki dènye mesaj ou ta renmen voye bay fanmi yo? So se se menm jan, tann tann tann tann repons avoka mwen, tann repons la jistis, tann tout entèvyou, tout eksklizivite, tout sa m genyen m bay, tout e. tout tout tout so rete tèt frèt rete tèt frèt se la jistis epi e avoka mwen jounalis et cetera pou yo konn tout sa yap di tout sa tout tout tout demanti fòmèl pou pou ki fèt sou dosye sa donk se sa menn donk an gwo te gen dènye bagay mte vle ajoute e mwen gen de twa foto kap lage mezanmi si seksy pral jwe yon kote mpanse ke Se pa mwen t pral triye moun poum fè foto, si yo mandem fè foto map fè foto, gen de foto t lage yo dim avèk bandi m fè foto avèk bandi m fè foto avèk moun etc. Si fanatik la mande poum fè w foto m pa konn kiyès ki pa kiyès kap vin fè foto avèk Sexy, se nòmal poum fè foto. Se jiskaprè jiskaprezan jiskaprèv di kontrè m pa konn kiyès ki E entèl kiyès ki pa entèl, kiyès ki bandi, kiyès ki pa bandi. M just fè foto a de fanatis etc. Donk kounye a se enfòmasyon ke pou m al chèche pou m konnen a kiyès m te fè foto ou pa men se pff so li li li li li yon jan tèrib li yon jan tèrib vrèman pou jodi an pou pou nan sitiyasyon sa a ke mwen m pèsonèlman m ap viv e m ap viv mal guys m p ap viv byen. Dèfwa se zanmi m ap tcheke paske m te fè dezòd. Se mwen ki kraze karyè m nan yon sans tou paske m fè dezòd nan karyè pwofesyonèl mwen. M ka di, yo ka di m dezòd paske m pa travay, mwen, sa jan Jan Sexy t ap viv la, li pa viv konsa ankò, jan Sexy t ap fè videyo l pa fè videyo konsa ankò. Byensi yo m ka, yon moun ka di m fè dezòd nan karyè mwen men pou yon moun di ke Sexy bandi Sexy nan sek segond sexy dis sexy dat sa se demanti total sexy pa janm kenbe yon zam nan vil dayè mwen m pè zam natirèlman donk se se tout demanti sa yo so m fè ti pale sa toujou an atandan pou n bay plis detay avèk de lòt jounalis de lòt radyo oubyen televizyon ki ta chwazi fè entèvyou avèk sexy donk m pare m la m disponib. Kisa w di tèt ou? Èske Tete gen rezon? Èske Sexy gen rezon? Si Sexy gen rezon, ebyen Tete se kalomnye l ap kalomnye. Men, si Tete gen rezon tou, ebyen nou ta kapab di ke Sexy ap fè yon sòt de parad pou fè konprann ke li pa nan aktivite sila. Men m panse ke sa merite yon ankèt apwofondi pou ke yo ta kapab detèmine le vrè du fo.